Nou ka gen pwoblèm men pa rapò avèk strikti peyi a ki ka mete nou menm nou an je ou konprann nou ka strikti peyi a ka mete nou an je isi a men nou menm pou isi a nou pa gen oken pwoblèm sof bagay e pase nou menm nou pa travay o nivo leta nou menm nou plis travay sou aktivite pa nou pa egzanp jaden nou fè nou plante nou gen pwoblèm isi a ki ka kòmsi pwoblèm nou plis genyen isit la se pou n achte semans ak angrè pou nou travay. Sa sètman nou genyen kòm pwoblèm. Apre sa, pou zòn nan, si w ta wè yon nèg, yon jèn gason, tankou w ta wè wout lan pa fèt twò kòm jounalis la te di, pa fèt wout la, Leta pa fè l. Men nou menm, tout ti kote w wè ki gen kwoch makòn, ribala, se nou menm ki ranje l. Men kòman kòman kòman kòman nou wè wout la difisil kòman moun yo viv sitiyasyon sa a? Bon depi lontan lontan ou mèt tande nou vote moun nou mete nèg chèf nou mete depite nou mete majistra nou mete senatè nou mete prezidan yo pa janm gen youn ladan yo ki janm panse avè nou ou gen dwa chwazi nèg la vin la li di w monchè l ap ba w wout lè l ap ba w wout ou fè tantativ ou pwomennen ou pa pran kòb nan men l epi Ou vote l, ou vote l misye, ou vote nèg la oubyen swa kèlswa kandida li a swa l senatè swa l depite epi 4 5 an 6 zan l pa pase la ankò apre sa e nou menm nou te gen yon majistra ki se majistra senròk e misye soti dikrabon li te pase la li te konn fè politik ak majistra li di fò l ap fè politik ak majistra li di majistra li di e te li la pandan 3 fwa epi li menm nou vin majistra a li di nou vin bal kanè paske li te pat reponn a bezwen nou a la dènyè minit epi li vin pran chans avèk nou nou te di majistra a konn sak pase rèv nou se pou ba nou kouran paske majistra li di te ba nou kouran metel devan majistra a di te ba nou prè de 32 poto e nou te mande nou te mandel kouran rès moun yo te dil nou menm nou pa bezwen lajan pa ba nou dola nap òganize nou te gen anoy jean baptiste epi nou di mwen menm avèk Anne Jean-Baptiste nou te poze l kesyon. Nou di, Maestro, konn sa k pase? Gen anpil moun la ki pa gen kouran, ki bezwen kouran, fò fè sò konnen pou ba yo kouran. Il di fò ba yo 8 poto, y ap vote w. E nou te mache nan tout rakwen nan peyi a, nan zòn nan, nan seksyon an. N al pale a moun yo chita lakay yo, nou pale avè yo san Maestro a pa janm parèt. Epi, nou rive vote l. Li rive Majistra, a la dènyè minit, li pa t janm pase. A la dènyè minit, li te konn, pafwa l konn ka manbo Marijàn, li konn jwenn di, pandan de ou twa fwa, li bay moun yo diri, li bay, epi li vini li di nou, rèv nou ap reyalize, li ba nou kouran. E nou felisite l, e pou nou menm li fè yon gwo chwa, pase nou menm nou pa vle menm manje, nou menm nou kwè nan kilti nou. Pou Leta ta vin fè yon bagay pou nou, pa egzanp, se ta kapte yon dlo k sous Kadèt, paske dlo a nou mande yon epluvyòm, tankou sezon sa a, nèg yo pap travay la la a, Wap wè dlo a li atè, lap koule atè, lè nou menm nou pral bezwen dlo a apati de 3 4 janvye nou pral bezwen dlo sa, nou vin nan goumen nan batay moun ap blese youn ap kraze lòt swa ak chèn moto e kout baton youn ap batay antre lòt paske pa gen kantite dlo pou popilasyon an wouze paske nou menm se kilti nou fè ann pran le ka e nou pral semen piman Tankou zonyon, leti, karòt, bètrav e sa yo. Bon, inisyativ sa a se yon bon inisyativ paske gen moun ki pa janm fè l. Gen swa nan Leta a, swa nan lòt gran sektè prive yo, kay gen lòt nèg ki pi gwo ke moun ki reskonsab fè l la ki pa fè l. Si jounen jodi a misye ap fè l se yon bon inisyativ. Travay m ap fè a, Se chak ane m fè l mwen menm. M rann zòn nan sèvis. Nou menm se wout nou ranje isi a. Lè kote wout la pa bon, kote vye twou yo ye, kote tèt wòch ye, k ap bay moun panik nan zòn nan, se fè netwayaj chak ane a tou. Moun chofè moto ki gen pasyans avè nou, gen kan jere nou 25 goud lè nou lage pou nou jwenn dlo sikre. Men e pa yon moun ke. Nou pral lè nou lage nou pral defann tèt nou devann paske tout viktim nou yo nou viktim nèt deja paske nou menm se sa nou fè chak ane a menm kit bon kit wi kit nou bon kit nou pa bon se fè netwayaj lari a paske lari a e nou k pou fèl a se pa depi wèm pa la pa gen ka fèt tou bon paske nou ta renmen zòn nan ta renmen pou gon gwo chanjman. Paske si nou youn ta gen tout menm nou gen menm ide li pap ka bon fò se nou youn ki pou devlope tèt nou ke mwen di bagay yo pafwa gen la di a misye paka devlope anyen men mwen menm sa map kenbe a se devlope m pou mwen chanje pou peyi a chanje menm ta renmen lèm konn ap chanje a tou pafwa lèm sot travay e kit sim fè kit mwen fè kit m pa fè m reziyem Men, pafwa ou konn gen yon bagay ou ye, pafwa ou ta renmen lè w lage, pafwa ou pa ta renmen mande kredi. Men pafwa moun yo konn di w, ou sot travay tout sa, ou pa ou ap mande kredi. Mwen m di yo da m pa fè kòb. Men kòman ou wè popilasyon an akeyi demach sa a? Bon, demach ak apresyasyon an, nou manke fòs, nou manke manm tou, nou manke ede. Paske tout sa k pou ta fèt vre pa janm genyen vre nan zòn nan. Paske moun ki pou ta ede nou, ou va di moun kòm demach yo, bon prèske tout, bon se prèske se tout de atè y ap gade. E si youn pa p di, pa gen anyen k ap mache. Aah moun ta gon bèl zòn ki lespinace konsa kay nou pa menm gon pwodwi menm pou chak fèt ap pase se gade pou nap gade tande pou nap tande. Kòman nap viv fèt fen dane a la. Monchè nap viv fèt dane a paske kòm sante ase e sante ase nou wè nou wè ase nou pa ranyon kò nou parèy lontan lè nou konn ap travay nan lari nou konn jwenn plis ankourajman lè w lage sou wòt travay ou ka jwenn yon nèg ki nan lari ki konn egzije w ke li pap vin fè sa men pita lap veye w menm pou l mande w 25 goud 50 goud men ane a pa genyen non. Pa gen nou e kòmsi nou menm kap travay la tou nou vin viktim. Bon kòm pou nan istwa pam tou m kòmanse wè son lòt chanjman kap fèt. Chanjman mwen wè kap fèt yo paske depi ou wè depi ou gen mizik son lòt fòs. E bagay sa yo tou nou pat konn wè yo la tou depi ou tande radyo bò lakay ou son lòt bagay yon lòt demach ki ka anvi fèt toujou. Men mwen menm m ta renmen pou demach yo fèt se linyon tèt ansanm. paske depi ki tèt ansanm ap nap fè plis toujou bagay m ta renmen pwogram nan la tou m ta renmen ke lèl jennen tou sa lèl bloke nan lari a tou pou nou gen bon wout se wout ki kenbe peyi pou nou nou pa ta renmen fatra paske fatra pa bon pou nou tou pou nou tou fè bèl netwayaj nan pou kout pwogram nan fini an pou lè chak moun kap vini pou yo konn kote wap vini. Yo gen pwoblèm ekonomik avèk timoun yo. Timoun sa yo, se yon bagay ki trè, paske timoun nan demen si Dye vle, timoun yo se avni peyi a. Se sa k fè nou pran angajman, nou met tèt nou ansanm, nou vin fòme òganizasyon dèzanfan nan Lespinas. Donk nou menm ki vle di, timoun sa yo, nou enskri apiprè de. 258 timoun nan Lespinas. Nan timoun sa yo, gen k pa gen manman, gen k pa gen papa, gen k ofelen nèt. E men te vle di, se sa k fè nou met tèt nou ansanm pou nou kapab rezoud kriz pwoblèm sa nan Lespinas. Akoz ekonomi k pa genyen, gen timoun yo mete lekòl. Lè rive lè pou yo peye lekòl la, yo retounen timoun yo lakay paran yo. Timoun sa podyab, li pa paran pa gen, li oblije rete lakay li. Timoun sa olye avanse pi devan, timoun sa se dèyè pou l tounen. Nou menm, nou renmen timoun yo. Menm nan Labib, Jezi di, Lèse timoun yo vini jwenn mwen. Wayòm syèl la se pou yo l ye. Se sa k fè n pote tout ensiyativ pou nou fòme òganizasyon timoun sa yo. Nou ta renmen pou timoun sa yo ta gen yon parenn ki ta kapab ede yo, ede yo nan kominote a paske yo nesesite pou sa. E m trè byen kontan pou òganizasyon sa ki soti an Etazini, òganizasyon ki Monsta John. Nou satisfè e m santi nou kontan e m ta mande se pou e pa pou. La premye fwa m ta mande pou ta toujou kapab kontinye avèk nou nan kominote a pou timoun sa yo jwenn yon souf nan kominote a pou yo ale pi lavan. Mèsi. E konbyen timoun nap bay kado jodi a? Bon api prè gen plizyè timoun, m pa ka di efektif yo egzat men nou enskri api prè de 258 timoun nan oganizasyon. Timoun sa yo nou fè fè foto pou yo, nou pral fè batch pou timoun sa yo. Nou ka fè bach pou timoun sa yo a pi prè de timoun sa ka bay kado la. Nou ka di. Timoun sa yo nap kontinye akonpanye yo. Wi, nou ta renmen pou nou kontinye nou menm oganizasyon Sadjenn kontinye avèk timoun sa yo. E nòmalman mwen se François David, mwen se reprezantan fondasyon Busta John o nivo nasyonal la. Ok, E distribisyon sa a nòmalman nou vin fè se onivo tout kote nou konnen onivo kominote ayisyèn nan. E Busta John ap elaji kad li pou l montre li p ap travay yon sèl kote, nan yon sèl komin ni nan yon sèl depatman. Li montre nou tout kote nou pa chita pou n ap fè distribisyon an nan yon sèl blòk. Poukisa se timoun yo nou vize jodi a? Ok, jan yo di a, timoun yo se lespwa demen, e m kwè se a timoun yo pou n kòmanse. Si nou bezwen yon avni demen, si nou bezwen yon chanjman onivo sosyete a, nou panse se pa timoun kounye a yo pou n kòmanse demen si Dye vle. Yo menm yo konnen paske se pa sèlman distribisyon e onivo alimantè Nou bay, nou bay, nou fè e ann di ede timoun yo peye lekòl pou timoun yo, ede paran yo jan n ap di a, peye lekòl pou yo e onivo edikasyon nou travay sa anpil. E konbyen timoun n ap bay kado la jodi a la? Ok. E n kwè nou gen ominimòm ki te nan 200, m pa konnen si l plis men nou te gen dizon pou n te bay 200 e m panse li prale ap gen plis toujou. Eske gen lòt Ki kado timoun sa yo ap jwenn konsa? Ok timoun sa yo ap jwenn yon kado se onivo edikasyon an se plim, kaye, e kreyon konprann se baton yo se zouti yo nou ap ba yo pou yo kenbe nan men yo kòm yon kado. Eske nou antann al fè menm jan de inisyativ sa yo nan lòt kominote? Wi nou pap chita yon sèl kote konprann n ap fè l nan tout 10 depatman. Ou prevwa fè aktivite sa a ki. Ok e pou 29 nou prevwa fèl o nivo aken nan depatman sid e nou panse nap fèl o nivo aken.